Deja tout moun konnen ou se kòlèg. Kòlèg, nou gen chans pale avè w, kiyès ou ye? Mwen menm? Pou byen di w, m se yon gang, jan tout moun konnen l lan. Men, gang nan, sa pa vle di ke m aji tankou yon imoral. Em, tout sa, tout sa m ap fè, m reaji, m reflechi avan m aji, avan m aji. Paske tout sa m ap fè, m toujou reflechi avan m fè l. E, se pa, e, se pa, se pa paske m gang nan pou moun pran m pou bèt. Tankou yon moun vle di m yon bagay, di m li. Anplis tou, se pa paske m gang nan. M fè pati de gang nan pou nèg ap site non m, ap di de seri de bagay sou non m, ap fè de seri de bagay sou non m. Mwen menm, jan w sot di l la, tout moun deja konnen nou se kòlèg. Lè m met pye m sou sòl, si yon moun pa konnen se kòlèg Cater a, li manti. A Imedyatman m mete m sou sòl, m gentan tou site non m di e kòlèg kate a. 1, E dezyèmman, depi m annik fè sa m ap fè a m di e kòlèg ki fè l anpi m siyen dèyè l. M pa pran pretèks sou non moun, m fin fè yon bagay m pral di sa e entèl ki fè l e entèl ki fè l. Se pandan ke m gen nenpòt 3 mwa pral nan 4 mwa la m pa t sòti, lè m te arive vin sòti a, Lè m te arive vin sòti a, kounye a la, m te jis pran de bwat. Apre de bwat yo, m te vin poze, m te di m fè sosyal. Kounye a, apre sa, m te di m fè sosyal. Se pandan ke m te di m fè sosyal, m pa t jwenn ni yon gouvènman, ni yon lidè sa l te ye a te vin poze m kesyon nan ki sitiyasyon ke m di m fè sosyal la. Jis lè m gade m wè e konsa l ye menm, m vire tou. Paske si ke m fè zam mwen bèbè, m pa jwenn okenn nèg vin poze m kesyon. M oblije refè zam mwen pale ankò. Pale a sa pa vle di se chak jou m fè l pale non. Se lè lide m di m, m fè l pale. Konprann? Ayè depi m mete m sou sòl la tout moun konnen e mwen t sou sòl la. W ap gade m gen nenpòt konbyen jou la m pa sòti. M rete tèt m rete tèt frèt san pwoblèm a tout nèg mwen yo. Men yon sèl bagay ke Kwadèboukè vin genyen konnya, fò moun yo konnen se pa sèl baz mwen an ki lan lari, sa e 1, e dezyèmman fò moun yo konnen tou lè yon bagay fèt se pa sèl baz kòlèg la ki konn lan lari. Li e pa sèl baz kòlèg la ki ka fèl. Ok ok. E paske kòlèg li menm li pa sòti chak jou. Ok. E lè kòlèg resi sòti tou lèl fin fè sa lap fè al poze poze pou nenpòt 2 mwa 1 mwa. Ok. Nou gen lòt kesyon pou kòlèg. Uhmm. Ok. Eske w ka di nou kisa ki pousew antre nan kesyon bandi? Ah, ou gen, ou gentan konn sa deja, sa m pa menm bezwen reponn ou, menm lemond konn sa. Bon, mwen menm m pa konn. Se sitiyasyon peyi a, se sitiyasyon peyi a k pèmèt mwen rantre ladan l. Paske nèg gen madanm yo, gen pitit yo, gen fanmi. Imajine w, nèg bezwen met yon bèl grenn pantalon, yon bèl grenn mayo. Imajine w al tcheke yon travay, lè w rive, respè figi w a lemond, yo gad, direktè a p ap pè pou l di w an n fè masisi. Pou l ba w yon djòb. Se pandan ke w jèn gason, ou gen son sou ou, ka travay, ou wè w al bay fè sou pou nèg fouye pou tèt kòb. Ke Sam pito manyen zam lan pito. Bay tout moun konnen pwoblèm peyi a l pa lòt, se travay. Si te gen travay pou ti jèn, yo pa t ap janm rantre lan gang. Imajine w ap gade chofè moto, nèg yo ap maltrete chofè moto, chofè kamyonèt. Konnya si nèg sa yo la yo gen rankin yap fè menm jan ansanm avèm yap kite moto yo pap kondi moto ankò Bondye fè yo pat gen tan tire sou moto nèg la di Bondye fèl pat gen tan mouri sou moto lap kite moto l pap kondi moto ankò lap jis rantre vin jwenn yon baz ki ka resevwal anpi li rantre lan gang. Ok m tande w e m konprann Yon lòt kesyon ankò kòlèg nou gen pou ou Èske sa pako janm rive menm yon jou ou di tèt ou 400 mawozo se yon veritab pwoblèm li ye mesye li lè li tan pou nou bay kwadèboukè yon chans poul fonksyone byen. Ha! E pou byen di w, pou mwen menm, sa vle di m pa di w m pa 400 mawozo non. Se pitit 400 mawozo. Se pa pitit achte. Se bon pitit 400 mawozo. Mwen menm menm gen bò pa m, lòt nèg yo gen bò pa yo. Nèg yo chèf tèt yo, mwen menm m chèf tèt mwen. Konprann? M pa ka enpeche nèg a travay, nèg a pa ka enpeche m travay. Men yon sèl bagay m konnen mwen menm, m gen konbyen jou m rantre lan silans mwen la m poze. Konprann? Ni mwen, ni nèg mwen yo. Nou tout poze la. Nou gen konbyen jou la nou poze. Depi avan m te gen fè 3 mwa pral nan 4 mwa m te poze a jis aze m te wè m te wè bagay yo jan bagay yo ye yo pa ka konprann m annik tou sòti m fon 2 bwat la depi lè sa m poze a mwen menm m pa m pa yon nèg ki ap pase gon bagay kap anpire nan kwadèboukè la se sa fè m menm anvi m pa anvi kite nèg mwen yo sòti paske pou lè yon moun fon bagay mwen menm. Lè lapolis la vin deside reyaji nan baz pa mwen menm menm pou m konn kòman m ap fè l mwen menm. Pase se sa k fè nou voye. Pase imajine w moun Pòta pa alèz, moun Mission pa alèz, moun Latranblè pa alèz. Pou byen di w moun Kwadèboukè an jeneral pa alèz. Kòman pou w fè pou moun nan Kwadèboukè pou moun nan ap viv Kwadèboukè pou l pa alèz? Mwen pat bezwen kwadèboukè. Timoun nan sipoze alèz. M pa ka gen yon moun kota la m ba l pou yon moun kota m pral mete l andepo m fè kòb. Lè moun kota wè m yo sipoze di a e kòlèg ki la m ap kanpe. Lè moun miche wè m yo sipoze di a e kòlèg ki la m ap kanpe pou m wè sa kòlèg ap fè. Men si yo wè ke tire m ap tire yo gen dwa ranje kò yo. Men yo pa ka pè pou ni ni ni lè m desann sòl, yo gen dwa pè pou lè m ap tire a la polis. Paske mwen m pap di w, m pap ba w manti mwen menm, tande gen bandi kap di lè la polis, lè w wè la polis yo pa tire men nèg la gen zam nan menm, m gen zam nan menm, depi m wè l, depi l, depi m wè l, m gentan konnen lap simen bal sou mwen map simen bal sou li. Konprann? Demen m wè yon bagay ki te pase la ton blese, nèg mwen yo ap desann yo pral regle yon bagay. Epa menm vòlè yo pral vòlè menm bakòp la wèl yo yo yap nap travèse bakòp la wèl yo pete bal sou nou pètè yo pete bal sou nou nou pa fè ni de ni twa nou met pye nou atè sou sòl la nou vè kout bal sou yo tou wè si wè pou byen di w si te gen inosan k mouri konnen inosan yo mouri e nèg yo fè espre yo tiye inosan pase lè bagay lè nèg yo wè bagay la twò cho pou yo Yo voye bal rale moute sou zòn la tranble wap wap pete bal nan rantre lan 5 lan saw pèdi nan rale moute sou zòn la tranble hein saw pèdi nan rale nan tire rale desann sou kwadèboukè hein avle di yon fason gaye yap gaye wonn nan. Men eske sa poko janm rive menm yon fwa pou touye yon inosan. Bon, pou byen di w, m pa ka di si m poko touye inosan, paske nan echanj de ti, ou pa janm konnen. Non, m p ap pale de echanj de ti, m p ap pale l konsa. Donk ou kwaze avèk yon inosan, ou tire sou li? Non monchè, m pa ka kwaze yon inosan m tire sou li. Premyèman, m pa ka annik rete m tire sou yon moun konsa, paske m pa ka annik wè moun nan pou m rete m touye l. An bon lojik si m kwaze w nan zòn mwen m pa konnen w, m sipoze pran w m rantre nan baz avè w. M chita m poze w kesyon e m pa poze w kesyon tankou ni sòlda m pap gade w dwòl pou pè pou pa depale e nou pap manyen w menm. M fin poze w kesyon, ou reponn kesyon yo epi sa depan de jan w reponn kesyon yo si nou wè l pa an favè nou la nou gen dwa rele di w rele moun nan zòn nan w te di w pral lakay li a. Oswa si w di kay tèl moun ou prale, nou pran w, nou deplase n al devan pòt kay moun nan avè w. Nou mande, Èske kay, èske lakay ou entèl ap vini vre? Anpi, lè nou rive devan pòt kay moun nan avè w, nou pa aparèt avè w non, nou di, Gen tèl moun ki rele tèl jan tèl jan, èske li lakay ou l prale vre? Sa ka rive ou di wi oubyen non. Men si ke ou di wi, nou pral kounye a, m ap voye pran moun nan kote m mete l kanpe a, pou l ap vin devan lakay ou, anpi bay. Non pase sa fè m pa alèz m poze moun nan zòn nan kesyon eske entèl e lakay yo a ou ale a. Se pase m gentan konnen m pa devan pòt kay moun nan m poze l kesyon li pap kè l pap sote paske mwen li gentan konnen e pou li m ye m pap fè l mal. Ou gade imajine w videyo te montre w ti dam nan m te pete 2 do pye l la. Manzè fon premye bagay lan zòn nan. li fon pale anpil. Dezyèmman, li fon dezyèm bagay li fè pale anpil, m pale l. Twazyèm bagay l al fè a, li mete divizyon ant madanm a mouche, fè zen, len manke touye lòt. Kounye a m di manzè m p ap kabe w. M te pale w yon premye fwa, m pale w dezyèm fwa, twazyèm fwa. Wè e konsa m ye lan baz mwen. Nou pale yon premye fwa, dezyèm fwa, twazyèm fwa e dopye nou kreve. Ok men e kisa moun nan zòn yo di lè yo wè aksyon sa ap fèt konsa? Moun nan zòn nan di poul pa sipoze fouye bouch li nan bagay rèsèlè tripotay. Sa vle di la bagay sa mpa dakò men bagay mpa dakò lan zòn mwen. Mpa dakò gratè lan zòn mwen 1 mpa dakò zen lan zòn mwen. Zòn nan sipoze rete sonb paske nou tout lan zòn nan. Nou tout se yon sèl nou ye, nou pa sipoze ap nan kontni nan diskisyon ant maten, midi e swa. Twazyèm bagay m pa renmen lan zòn mwen, ekoni, lè ekoni ap rantre lan zòn mwen. Depi ekoni w ye, ou pa rantre lan zòn mwen. E twa bagay sa yo m pa renmen. Aprè sa, moun zòn mwen viv lib e libè. Poutèt te gen te gen san mil dola vèt lan men yo, yo sipoze kenbe l lan men yo ap mache. Lè yo prèske rive deyò lari a, y a rantre l lan pòch yo. Ok, m tande w. Donk nou pral poze yon kesyon la, ou sipoze reponn nou nòmalman jan ou dwe reponn nou an, pa pase lòt cheve. Yeah. Ki relasyon ou genyen ansanm avèk Ki relasyon baz 400 mawozo genyen ansanm avèk Izo, Ti Lapli, Gabriel e nèg Bèlè yo? Baz 400 mawozo pa gen relasyon a nèg sa yo monchè. An, nou menm nou nou pa gen relasyon a moun. Sa ka rive nou pa lon moun, men sa pa vle di ke relasyon nou gen avèk moun nan, sa pa vle di ke se alye moun moun nan nou ye. An, nèg sa yo, yo pa alye nou, nou pa gen relasyon avè yo tou. Sa ka rive, konnen chak zòn gen yon jeneral, nou gen dwa chwazi pa la jeneral zòn nan. Ou an, si nou gen yon moun ki gen yon pwoblèm nou pa la jeneral zòn nan, men sa pa vle di relasyon nou gen a moun. Ou an? Ok. Yeah. Men Yon moun ki eske gen relasyon avèk yon moun, e yon moun k ap pale avèk moun nan tout lajounen, tout lannwit, ap, l ap di l men dis men dat. Ou konprann? Ok, men eske sa pa ko janm rive gen yon gè ki eklate antre lòt gwoup gang yo avèk yon lòt gwoup gang epi yo rele w pou al bay ranfò oswa lè w lan goumen Swa izo ti lapli Gabriel vin baw ranfò. Non monchè, nou poko janm al bay nèg, nou pa tèt nou. Pou nèg al baw ranfò, fòw gon relasyon ansanm avèl, fòw zanmil. Menm panse ou konn pale avèl, si nou konn pale se ke gen yon relasyon kanmenm. Pa, tande, pale se pa pale antre baz a baz, pale avè di ke gen dwa nou gon moun ki gon pwoblèm lan linye ou a nou relel. Konprann? Ok. Nou di ke tèl bagay, tèl bagay, moun sa e pou nou liye, bagay sa yo, sa ou ka fè pou nou. Konprann? Pase e lan zòn ou an li gen pwoblèm. Si e lan zòn ou an li gen pwoblèm, se ke ou ka jere l pase e lan zòn ou. Konprann? Sa pa vle di e mwen li bagay moun nan ki fè tèl bagay, tèl bagay. Ok. Men a la fen, ki sa ki konn koz anpil fwa gen konfli antre nou menm ak lòt gwoup gang? E pou byen di w, w ap gade e, w ap gade e jan nou ye ansanm avèk nèg chen yo. Ok. Konprann? Nèg chen yo menm, yeah, nèg chen yo menm, sa fè nou konsa ansanm avè yo se paske yo te chwazi vin met pè lebren deyò pou yo pran zòn nan. Pandansetan y ap fè kidnapin, y ap vòlè, anpi yo di yo pa kidnapè, yo pa vòlè. Anplis ankò, yo gen yo gen gwo otorite ansanm avè yo 2. Twazyèmman, yo gen komisè Roger. A chak fwa n ap goumen ansanm avè yo ki pou ba yo cha. Ou konprann? Wè aktyèlman la, pou byen di w mwen menm, nan jou yo la m gen pou m desann anndan zòn ki anfas Dodoun nan. mete ansanm yap plede yo vle al atake Doudoune ke mwen menm se sèl bagay le jou ke nèg dyaboul oubyen nèg chen oubyen nèg marasa ta manke menm pete yon bal anndan Doudoune m kraze dyaboul a marasa plat m pa bezwen lodè m fè bagay sa yo mwen menm lè sa yap wè kote mwen menm lèm met pyem atè mwen menm m pa gen kè sansib pou kèseswa moun. Men èske lè sa a pa gen inosan k ap viktim tou lè sa a? A, Lè sa a, ka gen inosan k viktim. Inosan k te tou deyò pandan m ap pote boure sou nèg yo. Men si moun nan pa t deyò, moun nan te anndan lakay li, m pa pral ouvè pòt met moun nan deyò pou m boule l, pou m tire l non. E pa kont tou, si gen yon grenn bandi nan bandi m ap fè echanj ansanm avè yo ki rantre anndan kay yon moun, e bat m ap bat pou m metrize bandi a anndan kay moun nan pou m pran l, pou m touye li. M pa pral touye moun nan deske bandi an te rantre lakay li m pral di lelit te ouvè pòt nan nou pa reyaji konsa nou menm ayy nou gen fanmi tou nou gen pitit nou gen madanm nou gen ras. Ok kòlèg banm di w byen alafen kisa ki kapab koz ou depoze zam? Zam? Wi kisa ki ka fè w depoze zam? M pap ba w manti lan peyi blan map depoze l sa ka rive la sa ka rive. Yo fè yon antant ansanm avè m, m fè zam mwen bèbè. Men pou depoze zam lan se chwa, se swa jamè dan ma vi. Paske, peyi sa ou pa ka depoze zam ladan l. Premyèman, m gentan gen anfas. Dezyèmman, a, pou byen di w, m pa nan dezyèmman. Premyèman, m gen anfas ant lapolis avèk bandi. Ase, m te ka di dezyèmman an, se konsa fè m te, m pa di l. Paske m pa lan yon bon peyi. Si m te lan yon bon peyi, m te ka di m gen anfas bandi sèlman. M pa gen anfas lapolis, paske m depoze zam. Men depoze zam lan, ou te gen anfas a bandi, e plis lapolis la ankò. Lè w depoze zam lan kounye a, lapolis la pral mache pran w pou l fè it, pou l fè chèlbè. E sa fè m, e sa fè m di w m pap ka depoze zam. Sa ka rive gen yon antant ki fèt, m fè zam mwen bèbè. Men zam mwen ap toujou lan men m. Ok, pale nou enpe de pwoblèm ou gen avèk nèg chen mechan yo. E, nèg chen mechan yo, pou byen di ou, m pa gen pwoblèm avè yo non. Paske depi nèg yo pa anmède bouda, m p ap anmède yo. Men m sonje te gen yon gè ki te eklate antre ou menm avèk yo. Gè k te eklate antre mwen menm avèk chen yo, se paske chak, e, pa chak jou non, chak yon de twa semèn. Yo fè yo fè yo fè rankont yo ansanm avèk komisè Woje, yo pote boure sou Doudoun yo pote boure sou Belonton. Lè m di oh! Kòman nèg yo chak vire tounen ap plede pote boure sou Doudoun a Belonton konsa? Sa vle di 400 mawozo li menm s on salòp li ye? An m di non monchè fò m met pye m atè. Byen rapid nou met pye n atè n al chache n al chache chen an. An l te kouri al kache anndan anndan garaj li, anndan garaj dominiken an. Lè m pèsevere pou m al dèyè l li gentan ale. Ok bon m di w mwen raple m Gen yon ti rimè kap pran lari la ki fè konnen ou lan gwo gè avèk menm nèg ki lan baz ansanm avèw. M ka di nèg Vitelòm yo e Pè Lebren. Non m pa lan pwoblèm a Pè Lebren monchè. Pè Lebren te lan lin bò lamò a. Konnya la Pè Lebren te sòti l genlè tal fè kèk misyon. Lèl rive deyò lari a li vin sote sou cha. Pandan l sote sou sa, kout bal demare. Kote l ye a, l te vin kwense, espas fi a te vin kwense. M te soti deyò, m t al ede l dekwense kò l kote l ye a. Api apre sa, nou antre ansanm avè l. Men nou anba yon pwoblèm avè l, e nou. Wè si l pa t gentan ale la, m t ap fè w pale ansanm avè l. Se yon bagay li travèse bò vi a pou l al regle. Imedyatman l fin regle l, l ap retounen lakay li. Nou pa gen pwoblèm a moun. Ou wè 400 mawozo pa janm gen pwoblèm a pèseswa moun. Paske nou menm nou pa anfas moun, nou anfas lajan. Sa ka rive nou gen yon alye ki zanmi nou, nou jis ap pale ansanm avè l, timoun bòkyè ka mete nou nan diskisyon. Men apre diskisyon an, tout bagay ap pran plas yo pase l ap vin wè e timoun bòkyè t fè sa. Men nou pa konn gen pwoblèm a moun. Pase depi nou alye yon nèg, n alye l nèt. Nou pa nou pa viv e e e nou pa nou pa ras kabrit ou konprann. Ok e nan moman la kiyès kap dirije baz 400 mawozo? Enben se yon sèl moun li te toujou ye e lamò li te toujou ye pat gen lòt ankò non. Men sa fè kèlke jou la m pa janm tande lamò sanjou menm pale l pa pale ankò. Lè lamò pale lè yo fè l fache men depi yo pa fè l fache l pa pale non. Depi kilè baz 400 mawozo pran lari? Baz 400 mawozo? Baz 400 mawozo toujou pran lari mwen menm m pa pran lari souvan. Lè m di w pran lari a kòmsi se swa al nan gè oswa al detounen kamyon petèt fè yon lòt bagay m pa konnen. La la la e pale w bezwen fè m pale mwen menm m pa pè pale ansanm avè w. Kwadèboukè frèt? Wi ou non. Bon mwen m pa konnen m pa ret kwadèboukè men kounya se ou ki pral dim si kwadèboukè frèt. Men men fò aprann ke kwadèboukè pa frèt. Donk sa vle di baz katye mawozo an mouvman. Alèz. Paske pa gen lòt baz ki ka sot lòt kote vin fon ba derespektan lan figi lamò kwadèboukè. A e li k bawon plenn lan? Si l bawon plenn lan, èske w panse gen lòt baz ki ka sot yon lòt kote vin fè frekansite kwadèboukè? Si m ta konn yon lòt baz sa k vin fè frekansite kwadèboukè sa, w pa konnen n ap desann sou li an bourik? Sitou sil pa alye nou menm gade kraze n kraze zòn perimèt li ye a. Men m panse lè sa yo fèt, pèp kwadèboukè soufri anpil lè jan de bagay sa yo ap fèt. Men nan ka sa, nan kisa nou ede pèp kwadèboukè menm? Bon mwen menm si e pou mwen menm pèp kwadèboukè mèt fè de twa mwa mache libe libe. Si e pou mwen menm wi. Men aprè sa m pa ka di si se. Men ki lòt moun k ap koze bagay mache konsa? Yow yow baz m pa di lot moun koz yo pa ka mache mwen di w si se pou mwen menm yo met mache libè libè paske mwen menm m pa soti la menm paske sak fèm di w sa paske m wè gen de seri de moun lè yo fè yon bagay yo di e kolèg m pa rann kont ke yo di kolèg non paske kolèg te konn soti. Men kòlèt pa sòti jan l te konn sòti a ankò. Ok. Men èske sa pa ko janm rive w pou fin fè yon aksyon pou w regrèt sa w fè a? Tankou pou m fin fè yon aksyon m regrèt sa m fè a? Ya. Non monchè. Paske tout aksyon m fè m pa. Wè si tankou map detounen menm yon kamyon m pa detounen kamyon malere e bagay gran fanm. Men m toujou tande le pli souvan gen anpil e ti malerèz kap sou ki toujou ap pale ki di ke e yo viktim de baz 400 mawozo oswa yo kidnape yo m toujou tande sa ap pale. Tande m pa kont yon malerèz di yo viktim de baz 400 mawozo non paske lè w pale 400 mawozo ou pale de kòlèg tou paske toujou menm nou menm nan mwen mwen menm E pa paske m toujou 4, e pa paske m 400 mawozo a, lè moun nan repran l e pou l di e entèl ki pran l, pa lonmen non m. Paske mwen menm depi m met pye m sou sòl m pran yon moun m ap di e mwen k pran ou, anpi e mwen k ap negosye afè m, mwen k ap baay. Men depi e pa mwen k met pye m sou sòl, w pa ka ap site non m. W ap gade gen yon ki genlè avan yè la gen yon moun ki rele m li di m li ta renmen konnen èske m gen tèl moun nan men m, tèl moun, E yo di se lan baz mwen an l ye, y ap negosye 50 mil, 50 mil dola ameriken ansanm avè l. Yo mande l 500 mil dola ameriken, men e lè l ap, lè l ap pale, lè l ap pale, yo di de vin a 300 mil dola ameriken. Yo, li mande m èske, è, li bezwen konfime èske se lan menm li ye. M di l non, vrèman vre, pa lan menm. Li di pa al kouri bay kòb ou san ke w pa rann kont ke kote moun ou an ye a pou w negosye, pou moun pa manje lajan w pandan setan w gen dwa pa menm genyen menm. Kòlèg pou yon moun ou rele l l ap di w kòlèg pou yon moun e moun nan ap rele w tou l ap di w nan men kòlèg li ye. Paske kòb pa m lan m pa p dakò al al pèdi deyò nan yon lòt baz aprè pou w al fè tèt cho pou w vin ban mwen l. Si kòlèg detounen yon kamyon l Wap blab tou fò rele moun nan kay ou di e kòlèg ki detounen l wi m pa pral di w se yon lòt baz aprè m ap di w men vin tèl kote vin bay kòb la tèl kote non bon ou gentan konn sa kòlèg ye deja m pral fè makak sa ok donk m tande w e m konprann ou kòlèg e m pral poze yon lòt kesyon alèz avèk tèt ou. Kesyon sa ou pap reponn li ni pou mwen e wap reponn li pou peyi a. Eske ou pa gen kelke politisyen ki kanpe dèyè w kap gide w? Pou byen di w e pa mwen non. 400 mawozo pa gen bagay sa. Bon ok ok. 400 mawozo. Eske l pa gen kelke politisyen ki dèyè l kap gide l? Li pa genyen l. Si 400 mawozo te genyen l, gen de lè zam li tap bèbè. E, men banm diw byen. E, m raplem, pa gen yon nèg nan baz 400 mawozo ki konn vwayaje. Non. Kijan baz 400 mawozo fè gen minisyon? Bagay sa a. Non, ou ka reponn li. Se Jezi k pou reponn. Non, ou ka reponn se si w vle. Men m jis poze kesyon an. Se Jezi k pou reponn kesyon sa a. Sa pako janm rive menm yon fwa 400 mawozo gen pwoblèm minisyon. Bon e pa doum nou genyen pou nou gen pwoblèm. Tem di w bòs mwen, 400 mawozo pa yon baz 9 milimèt non. Lè yo di w 400 mawozo a, se 400 zam wi. 400 zam manch long. 400 manch long. Ou konprann? Kès kès wi epa grenn non kès kès tout sam di yo la e kès. Ok Kòlèg avan ke nou ale mwen ta renmen ou adresew avèk peyi a parapò de ensekirite nou kapab di ki genyen nan kwadèboukè menm. Wè m pa fòseman di l lòt kote non kwadèboukè, micho, petyonvil e. San dekoupe pawòl ou, sa fò di alèt de ensekirite ki gen lan kwadèboukè menm lan se paske pou jan bagay yo vin anpire konnya ki fè w di sa? Ya. Yeah. Menm ta renmen adrese w avèk peyi a menm. Bon Pou byen di w mwen menm baz pa kòlèg la anjeneral nou menm pa gon moun kota ni micho ki ka di yo konn wè m pase deyò a ni nèg mwen kenbe yo pran ti telefòn kenbe yo pran de mil twa mil dola sou yo bon e gon patnè moto si l ap tande m la. Pandan ke cha yo t ap desann ansanm avèk plizyè trelè, men yo te anlè ap desann anpi kounye a nou te deyò a. Nèg nèg la pa parèt sou moto li dèyè moto l, nou kanpe l, nou di l sa t genyen menm? Li di poze, nou di ann gade si yo pa gen zam sou yo paske gen polis ki konn desann. Sou moto anpi zam yo tou kache jan yo konn wè lari a ye. Se di non la gen kounye a nan fouye nan fouye nou jwenn 3 mil dola ayisyen nan valiz li. Se di e sèl sa m gen mwen monchè mèt tèt frèt monchè pran afou al ansanm avè l paske m va bagay sa yo pa ebre li m menm pou on jwèt konprann. A vle di mwen menm lè w tande kòlèg m on moun li m on bon moun kòlèg pa p ede m anyen ti malere ti malerèz. Lè w tande kòlèg manyen, e pa konnya. Ok, e kòlèg, ak ki premye politisyen ou pale? Tè m di w, m pa gen politisyen mwen menm. M pa gen politisyen. Nèg ki m ka di ki te pale ansanm avèk 400 mawozo antan kan politisyen, nou pa t dakò ansanm avè l paske nou gentan konnen l te avèk nèg chen yo. Wè si l pa t avèk nèg chen yo nou t ap dakò ansanm avè l. E pa politisyen li ye li se komisè li pa li lot se komisè Roger ou konprann sèl li te di nou lap fon antant ansanm avè nou e paske e kwadèboukè li ye e nèg kwadèboukè nou ye bagay sa yo nou dil non negatif paske nou te vin pran seksyon ke nan sanm avèk nèg chen yo ou wè sil pat ansanm avèk nèg chen yo. Nou t ap kopere ansanm avè l. Kòm etandone nou te vin pran seksyon ke l ansanm avèk nèg chen yo, nou di nou pa dakò, e dèske nou vin di l nou pa dakò a kounye a l tou kolabore a nèg chen yo, chak vire tounen l ap frape Doudoun, frape Remi. Met nèg anndan cha, frape Doudoun, frape Remi. Fè cha, fè kouvèti pou nèg lè nèg yo met pye yo atè, lè bagay la twò cho pou yo, frape Doudoun, frape Remi. Lè m wè sa, m di non, negatif, n ap met pye nou atè sou sòl kwadèmisyon an. Se sa k te rann kont m met pye nou atè sou sòl kwadèmisyon an. Mwen. Ok. 400 mawozo ede jèn deja? Hum? 400 mawozo ede jèn deja? Si l ede jèn? Wi. Oh! Ti jèn ki pa gen mwayen, swa pral lekòl oswa fè yon lòt bagay. Sa ka rive ou pa konnen, men pou gen di w ban m di w. Wè lamò, yon paran rive devan l li di l li bezwen tèl kòb pitit li pa gen, pitit li gen pwoblèm li bezwen voye l lekòl l ap ba li l. E gen moun ki sot konn sot jis delma vin jwenn lamò wi yo di yo gen pwoblèm pou kob e lekòl devanm m rèl ralel li ba yo l el konn fèl deja el te fèl devanm e mwen menm tou m pap baw manti mwen menm moun nan te mèt te gen pwoblèm antèman si yon moun mouri nan zòn lakay la e li t vle fè antèman li sa ka rive li pa chwazi adrès ansanm avèm paske li gen dwa gen fanmil ki ka edel. Konprann? Men depi li imedyatman li li adrese l ansanm avè m, depi l fè, m pa m pap kite mò a fè 4 jou nan nan mòg non. Konprann? Premye jou a li di m sa, dezyèm jou a m di l aranje l fè preparasyon rad antèman moun yo, twazyèm jou a m fè l m fè l fè veye, katriyèm jou a m fè l fè antèman an. Ok. Wap gade yon yon yon moun ki te gon moun ki te e bay mbado a li diw sa pa pwoblèm li te gen moun li moun li mouri kisa se mou on nèg lan zòn nan ki rache dam lan a manchèt poutèt kisa poutèt Li di dam pitit li mouri, li di e dam nan k manje l. Bèt li mouri, li di e dam nan k manje l. Lè l fin rache dam nan, l mawon. Mawon l mawon an, ni de ni twa, byen rapid, kote l al mawon an, moun zòn nan mennen l ban mwen. Mennen yo mennen l ban mwen. Yo di m se misye k touye l. Men ou konnen ke gen defwa moun konn rayi moun. M pa kouri reyaji non. M chita, m di misye chita, m ba l bre, m ba l manje. M di misye, poukisa w tiye dam nan? Misye di, chèf mwen m pap ba w manti, swa w touye m touye m, swa w kite m kite m. Manzè touye yon pitit pou mwen, l touye de kabrit pou mwen. M di, ou te wè lè l t ap fè sa? Li di, non m pa wè men m al kay ougan m pa wè. M di, men w pa reyaji konsa monchè. Gen yon chèf nan zòn nan. Kòm ni fòs wap vin pot chèf la plent, chèf la vin devan l anpi l klase l anpi l pale ansanm avè w men w pa ka kouri reyaji kout mefè kout manchèt sou li. Mefè yo mete l nan depo. Lè antèman ap fèt, antèman fin chante yo met moun nan deyò. Mefè misye swiv antèman an abiye misye, Fyèl swiv antèman. Misye fin swiv antèman an, dam lan rantre lan twa pou de. Mfize misye pou twa. Mwen konsa m ye. Ay zòn bò lakay mwen, mwen t chèf li sipoze gen prensip, sim pa fè moun pèp zòn nan abi on lòt moun pa sipoze ap fè pèp zòn nan abi. Ok kòlèg banm diw eske sa pako janm rive pou touye yon polisye avèk men paw paske m raplem te wè yon ti video ki te pran entènèt la kotew te touye yon polisye donk m pa vrèman konnen si se ou menm non. Men daprè vwa e daprè sam tande sou entènèt la yo di se ou menm ki te touye polisye a eske se vre? Fè yon ti pale nou de sa. Tande monchè e m pa touye polisye te gen yon enfòmatè komisè Roger misye Lap bay baz la sèvis, lap bay Roger sèvis. Lap bay baz la sèvis, lap bay Roger sèvis. Sepandan, lè m kanpe bò misye, m wè misye resevwa anpèl li deplase. M pa fè ni de ni twa, m fè demi tou, m kache dèyè yon bout mi kote misye ap pale a. M tande misye di, Komisè nèg yo chita la a, nèg yo chita la a, yo chita e genyen kap fimen bòz, genyen kal dòmi, genyen kap bay. Oh m pa fè ni 2 ni 3 m sòti deyò m pandan m sòti deyò m montre misye m la misye pran tan l fèmen telefòn nan m di misye banm telefòn nan m di misye kòman w fè w ap bay komisè Woje kontwòl sou nou pandansetan nou menm nou pa vle gèt bò de 3 mil dola a chak fwa misye bay komisè Woje kontwòl sou nou. E komisè Roger debake, komisè Roger ba l mil goud an tankou yon nèg k ap fè gratè. Komisè Roger ba l mil goud. Sa mil goud ka fè pou yon nèg k ap ba w gratè pandansetan l ap riske vi l depi yo jwenn li y ap touye l? Lè lè l di men mil goud komisè Roger konn ba li, apre komisè Roger te vin ba l yon moto, m pa konn si moto a e moto vòlè, si e moto pa vòlè. Apre, misye di m li ka mennen m pran komisè Roger. M pa fè ni de ni twa. Met misye nan bakòp mwen, n al kontwole kay komisè Woje aprè n tounen. Men kòm etandone komisè Woje li menm, pou li menm li panse ke li lib e libè, e mwen menm depi m bezwen pran l m pa ka pa pran l. M pa chwazi touye polisye san polisye a pa anmède m. M pa t touye yon polisye, m te touye yon gratè. Men polisye a ou te wè m te kanpe m te fè l ap chante a, se paske. Nèg sa yo lè yo wè jwenn moun men kit moun nan te inosan kit li pat inosan yo maltrete moun nan se sa fèm te fè ti entèvyou sa avèl m tap tchuip ansanm avèl aprè m te voyel ale wi m te voyel ale Men eske se sèlman li menm sèlman? E sèl li menm sèl misye m te fè ti entèvyou avèl aprè sa poko gen ankenn polisye m fè ankenn entèvyou ansanm avèl. Ok banm diw eske kòlèg pa gen ni madanm ni pitit? Kòlèg gen madanm li gen pitit. Men eske ki eske madanm ou konnen tout sa w ap mennen yo? Non monchè, yon fanm geto, yon fanm geto tankou ti fanm w ap swiv ansanm avè w, yo ka konn sa w ap mennen. Men o, ou ta kite madanm ou a pitit ou konn sa w ap mennen? E pa tout fanm k ap asepte avè w non frè m. Men madanm ou pa Ayiti? Madanm mwen pa Ayiti. Madanm mwen Ayiti. Epi ou di konsa li pa konn sa w ap mennen? Madanm mwen Ayiti pitit mwen Ayiti yo pa li pa ret anba vant mwen menm. Men m panse ke rezo a la kanmenm li ka li ka li ka wè e lap tande paske bagay yo sou rezo a. Tande li wè lap tande se vre li wè li tande vrèman vre men lèm vini ok ou pa wèm vin a zam lakay mwen e ou pa wèm vin a yon pakèt nèg lakay mwen. Yo di w cheri, m di, ah! Cheri ou pa bezwen okipe w. Nèg yo ap fè pawòl, ou konnen bouch jounalis se konsa yo ye. Dèske yo wè ke m ap, m byen fre, m byen abiye, yo pa ka gen kontwòl ki travay m ap fè. Edith sèl men ou pa konnen Mauri se moun lòt bò kap okipel se fanmil kouzinl ras ou pa konnen e konsam ye Juan. Ok men poum byen diw raplew ke entèvyou sa li kapab tandel men e lè ke li vin e lè kel ta arive tande entèvyou sa donk swa kel ta bon tande. Lèl arive tande lèl arive vin tande entèvyou sa li ta bon tandel m pap di cheri son jounalis kite relem. ke l t ap pale ansanm avè m. Kounye a, l te bezwen konnen si m bandi, si m pa bandi. M pale ansanm avè l. Men èske Manno pa janm pran konsèy swa pou kite sa w ap fè a? Non, li pa ka ban m konsèy pou m kite sa m ap fè a. Li toujou di, Cheri. Ou dim ou pa lan anyen, pridan, pridan, paske yo retounen m tande yap site nou sou radyo, sou rezo sosyo, humm, pridan. Ok, banm di kòlèg, èske jodi a la ou prè pou mouri? Yeah, m pap baw manti, wè jodi a la. M prè pou m mouri pou peyi m. Non pa di pou peyi a paske e sa kap pase nan peyi a ki koz majorite ayisyen pa kapab viv byen ou se youn nan moun ki kontribiye. Sa fè m se youn nan moun ki kontribiye paske m gen zam lan menm men zam pam lan pa fè moun abi non. Non ou ka toujou di ke l pa fè moun abi. Men pa kont li ka fè moun abi ke ou pa konnen. Men alèd m genyen l nan menm. Ah ok. M pa kont sa w di a. Pou l ka fè moun abi ke m pa konnen. Ou konnen ke l fè moun abi. Hein. Ou konnen paske. Kòman l fè moun abi. Bon m di w byen. Admettons ke ou ta pran yon moun ou kidnape l. Lè ke ou mande pou l de twa kat, de twa kat, de twa kat san mil dola, epi moun sa pa gen mwayen pou l ba ou. Epi moun sa ap soufri. Non monchè. Pa fè sa monchè. Humm m pap janm santi mal pou yon moun bagay m fè sa monchè depi ou wèm pran yon moun ou mèt konnen moun sa ka ban mwen l. Sa pa ko janm rive w kidnape yon moun ki kòb ou mande a li paka ba ou l? Non sa ka rive gen dwa gen yon ti alye ki pran yon moun li ban mwen l kenbe pou li paske li pa vle pou lapolis vin pran l nan men l. Lè moun sa rive devan m, m gen dwa rele l di a, moun sa a pa an mezi mwayen ekonomi pou l ka jere w sa pou l ba ou a, voye l ale. Ou gen dwa di non, nèg li te sòti lan lari, fò l pran yon ti bagay tou piti lan men moun nan, apre pou l voye moun nan ale, e konsa men. Gwo koz. Api lap fini tou, lèm met pyem sou yon sòl m fè yon bagay, bagay la pa ka pran 2 jou ni 3 jou. Ay m konn sam pran mwen menm. Ok. Antouka kòlèg e deja map diw mèsi men avan ke ou ale mwen ta renmenw di peyi a kèlke di peyi a di peyi a sa ki sou kèw paske peyi a bezwen yon chans pou li fonksyone byen sitou pou kwadèboukè. Li bezwen yon chans pou li fonksyone byen, pou ti machann yo pran lari alèz, pou elèv yo al lekòl, pou kidnaping nan sispann. M konnen ke se pa sèlman ou menm ki koz nan sa k ap fèt la, men ou se youn nan moun ki kontribye ladan l. Men kòm ta vin ta vin pale avèk peyi a non. M pa kont ou di m se youn nan moun ki kontribye ladan l non, paske m gen zam lan menm tou. Men, fò w pa rann kont Leta peyi a kontribiye ladan l tou. Paske ki an fè lòt zam yo defwa yo konn bèbè. Pam lan li menm a vle di e pa zam li ye. Ok sak fè Koman fè sak ou fè paka zanpò fè l la pa bèbè janm tou. bèbè? A kisa w vle pou yo fè l bèbè menm a la fen? A kisa w vle pou yo fè sa? Lè nèg yo sot nan lari al chache sa al chache e pa lajan y al chache? Wi a se sa. Lajan pou fè l bèbè. Enben. Menm jan yo fè lòt yo yo bèbè a lajan fò pa mwen ka bèbè a lajan. Men bon m di w gin bagay eske leta leta dwe w yon kòb oswa se yon kontra li ye chak mwa pou leta ba w kòb la. Leta dwe m yon kòb sak fè l dwe m yon kòb si l te mete e biznis nan peyi a li mete travay lan peyi a pou ti jèn te ka ede tèt yo madanm yo pitit yo E li pa gen okenn ti jèn ki t ap anvi manyen zam. Paske nèg la wè l ka gen de twa mil dola lan men l lè l fin travay pou l ka trip lè gen yon pwogram yon kote l abiye l li met trèt sou li l al nan pwogram lan. Ok ban m di w okenn bagay. An n pran yon senp egzanp. M se yon jèn, m se moun Kwadèboukè. Men mwen te mwen arive kite Kwadèboukè mwen al nan yon lòt peyi. M vin gen ti mwayen. Èske w panse m ap janm al pran chans al envesti Kwadèboukè pou m fè biznis Swa mete yon antrepriz pou m bay jèn travay. Janm wè kwadèboukè ap fonksyone la. Angy, Paske jan w wè lap fonksyone a, men kwadèboukè pat konsa. Angy, Enben se sa map di w, donk pap janm gen yon moun kap bal envesti vrèman pou l fè biznis Ayiti pou lòt moun travay. Angy, Li ka fè l monchè. Menm jan yo fè, tande, tande granmoun, tande. Eske ou pa konn rete ou tande lot zone ki gen baz yo poze fret. Wi yo poze fret. Wi men le yo poze epa lajan k bay. Men m pa bon m di w byen m ka konprann le yo poze se lajan ki bay men raple w leta pa gen yon kontra ansanm avè w pou l ba w kob si tout fwa ke pa gen travay nan peyi a se paske peyi a mal fonksyone paske wap gade tout ti jèn tout moun yo vin fè biznis sendomeng lot peyi yo pa fè l ayiti. Paske yo met nan tèt yo si ou konnen yo gen mwayen, wap vin kidnape yo, wap pran kòb la nan men yo. Men olye de sa, yo al envesti yon lòt kote men si pat gen kidnaping. Tande, kisa fè yon nèg gen dwa kidnape yon moun ki gen kòb? Konnen ou pral di se paske li pa sèvi, men raplew moun nan pa dwe ou. Moun nan pa dwe ou, men si ou gen lajan, fòk a kreye yon bagay, kreye yon bagay pou bagay sa li menm pou ka jwenn de twa ti jèn ki. Ki vin rantre ladann ki bagay. Imajine w ap gade. Nèg yo desann kafou marasa. Yo tire chofè moto yo boule yo. Ki imaj ou mete devan lòt yo la? Se pa yon sèl yo fè sa, se plizyè. Ki imaj ou mete devan lòt yo? Men lè w ap pale de nèg, ki nèg? Nèg blende yo, nèg ki lan blende krèm yo. Men èske se lapolis yo ye oswa bandi? Oh bandi bandi la police wi la police ki andan blende a wi la police li pat gèt te gen antre bandi a bandi non pou yo ta met bandi lan cha se la police menm kap fè patwouj Ok men moun yo touye yo eske se pa toute baz 400 mawozo oswa ti solda ki nan baz 400 mawozo. An pou ta touye nenpòt 7 moun 7 nèg plis ke 7 chofè moto avèk tout moto ou boule yo sa vle di 400 mawozo tou gen plis tout tout tout e e antèn sa yo atè a a pou ta fini tou 400 mawozo ta enbesil tou ta beze ba antèn e chofè moto pou ba antèn. Yo lè yo di nou 400 mawozo a baz nou pa mawozo vre non frè m. E m pa konnen se non an. Si tout fwa ke m ta kwaze avè w e konsa m t ap rele l. Ebyen mawozo nou ye e nou menm ki bay non an. Kòlèg banm di w byen, èske w asepte pou yo ap rele w chèf gang kòlèg? A, m asepte l. Sa fè m asepte l, m asepte l. Peyi m ap viv la ki fè m asepte l. Si peyi a te gen travay pou ti jèn te travay m pa ta asepte l. Men lè wap m pa banm diw byen lè wap pale de travay bro sa vle di travay la fòk se yon moun ki gen mwayen ki pou mete li men moun ki gen mwayen yo pap janm al pran chans pou al ayiti al envesti ayiti premye pa se ou ki pou fèl sispann avèk kidnapin nan e sak te envesti yo anvan. Ebyen bòy sa yo fè bòy yo kite peyi yo bay vag yo kite peyi a yo al viv lòt kote humm humm. Ebyen, yo ki deja konnen si yo, ou konn sa k bèl la, si yo vin la jodi a la, yo jere baz 400 mawozo, lòt mwa baz 400 mawozo pral vle pou l tounen ankò. E si l tounen yo pa ba li, la a li gentan bon pou mouri, li gentan bon pou kidnape. Lè sa a li oblije kite zòn nan, men si nou sispann avèk kidnaping nan, zòn nan ap fonksyone byen pwòp, ap gen biznis, lekòl ap ouvè, tout bagay ap ok men. E pou byen di w pa kont, e pandan w ap pale avè m nan la, w ap fè ti entèvyou sa, m ap tou pwofite fè w konnen ke mwen mande pou moun ki rete sou do mòn Ebenezè yo retounen lakay yo. Pou sa ki ki pa vle retounen lakay yo, pase e pa tout moun ki ka jere tansyon kout bal maten, midi e swa. Jwe de jan bagay yo vin dejenere la e yap yap chwa yap chache gen yon gadyen pou yo ka mete veye lakou a pou yo paske m aprann ke gen plizyè lakou ki kase lan lin bò Ebenezer a ok. Men kounya la lè moun sa yo lè moun sa yo tounen lakay yo eske moun sa yo pap viktim de sa kap pase anba a swa lè gen echanj tir avèk lapolis oswa kidnaping ou lòt bagay? Non, te m di w e lè m di yo tounen lakay li e pa pou jan de bagay sa yo paske mwen menm pou m byen di w Zòn Ebeneza a e sou bò m lan l ye. E menm lè zòn Ebeneza a pa t sou bò lin mwen an, e li pa sou lòt bò a, moun yo pa ta. Tande, tande, tande, tande. M pa bezwen pase plizyè chimè ankò. Moun Kwadèboukè pa va, pa ka viktim nan, nan afè kidnapin sou konsyans mwen. Paske si m nan kwadèboukè, moun kwadèboukè pa ka viktim, se mwen k pou ba yo sekirite, pa ka rive yon lòt moun lòt zòn. M gen dwa ba l? Mwen pou byen di w, mwen menm m pa itilize bay kidnapin. M ka detounen de twa kamyon la m fini. Men kòmsi lè ou pran kamyon sa yo, kisa ou fè avè yo menm? Eske ou ede moun nan zòn nan avè l oswa ou kenbe l pou kont ou? O! Ki kamyon e machandiz li gen ladann? Map bay moun ki pa genyen, men si kamyon an e lòt bagay li genyen, m negosye avèk mèt kamyon an pou l vin pran machandiz li a tout kamyon l. Ok. Men, dènyèman la te gen yon gwo gè antre ou menm avèk Lanmò San Jou. Se te pou ki sa? M kwè nou te goumen, te gen zam rale. Non. Se swa jamè dan ma vi. Men m kwè te gen tire. Lanmò San Jou son. Lamò chonjou son chèf li ye, son wa li ye. Konprann? E lè fini tou, menm lè lamò chonjou pat pat nan 400 mawozo li te nan yon lòt baz, alèt de son wa li ye, son chèf li ye, m pa ta ka janm rale zam sou li. Kòman pou m ta fè rale zam sou lamò chanjou pou m tire sou lamò chanjou? E kisa m ye? M se 400 mawozo. Sa ka rive m pa reyaji menm jan a nèg yo. Konprann? Ok. Paske nan nenpòt sa map fè m toujou bat pou m met moral mwen a 1. Lè w monte m desann. Ok. Antouka kòlèg e nap di w mèsi anpil menn paske w te chwazi patisipe ansanm avèk nou nan entèvyou a. Men kanmenm avan ke ou ale, m ta renmen w di e popilasyon moun kap gade w yo menn yon dènye bagay menn avan ke w ale. Bon dènye bagay m ta fè yo konnen ke E avan m pale a popilasyon fòm pale a lapolis. Bagay m ta di lapolis ke nou pa gang. Nou pa gang, nou la pou n pwoteje e sèvi. E lè n ap fè operasyon nou, pa kraze kay malere yo, pa kraze kloti malere yo, pa fè malere yo abi. Pase m konnen gen lan nou menm la e lan fèm kay nou ye. Chèf de lapolis la li menm, li gen pisin li nan lakou l, pil chen dòg li, pil zwa l, pil pan l, pil flè l nan landan lakou l, menm krache n pa ka krache. Pandansetan li menm l ap byen bolozo avèk madanm li, pitit li, nou menm menm nou nan yon vye kay antò l, gen dwa y anfèmen nan fèmen l, pantalon l anmounda nou ap chire. Menm gen de fwa e koud nap koud li a fil, gen de fwa tou nan yo menm se chofè moto a ki konn pral depoze yo nan komisarya ki k rantre lan sòl, lèl touche kòb sòl la t konn prete yo kòb sòl la e de fwa yo menm remèt yo paka remèt li menm. E poukisa ke yo chwazi reyaji ansanm avèk pèp la konsa, lèw antre lan yon zòn wal fè yon revirasyon e bandi wap chache, chache bandi, met grenn nan moun dow, desann cha a, chache bandi. Epa ap pede pete bal nan zòn nan, twouble lapè piblik, avèm avèk bandi, anpi pou n di e bandi n ap chache. Se pye w met atè yon moun w ap chache, met pye w atè anpi chache moun nan, pou w ka met lapat sou moun nan, si e metrize w ap metrize l, si e tire w ap tire l ou tire l, men poukisa sa kay. Pèp la gen ansanm avan nap kraze kay pèp la nap kraze vin ak gwo bakole de aba aba mouvman lapolis sa e mouvman gang li ye wan nèg kap chache vòlè nèg kap chache fè moun abi e mouvman gang li ye ou byen di w epa tout gang epa tout gang kap reyaji nan si nan mòd jan lapolis ap reyaji a la ou a imajine w gad sa yo te fè kafou micho. Yon abako lodè kraze kloti. Imajine w! Sa ka rive gang nan kanpe deyò yon mi, l ap frape ansanm avèk apolisye a, l ap fè kout bal. Èske mèt kay sa ka di gang lan deplase w la pou lapolis la pa vin ba l pwoblèm lè l sot la? Li pap ka di l. Èske si lapolis la kanpe dèyè kay moun nan tou l ap frape a gang nan, èske mèt kay sa ka di lapolis la deplase w la pa vin frape a nèg yo la, te alè lè w ale pou nèg yo pa vin tire l? Li pap ka di l. Ebyen poukisa ke lè w fin goumen avèk nèg la ou chwazi pran bako lodò vin kraze kote nèg la te kanpe a ou vin kraze ou vin kraze a makak wap fè e makak wap fè ou kraze la nèg la janbe la ou kraze la nèg la janbe la kounya la wap mache kraze tout peyi a nèt e pandan se tan pap kapab ou pap ka kraze peyi a kòman pou kraze peyi a pa gon gwo otorite ki pi sou tèt ou pase w kòman pou kraze peyi a. Ok e kounya kisa wap di e. Imajine w, imajine w, imajine w, ou panse ke ameriken oubyen peyi kap vann nèg yo zam e e e dwon a dwon sa k tire anlè sa, ou panse yo tap janm vann nèg yo li? Yo pa enbesil monchè, bon yo wè kòman nèg yo ap reyaji avèk pèp la anpi yo pral vann nèg yo zam sa? On dwon ki tire anlè? A on monsonj, sa on pawòl. M kwè se menm peyi sa toujou ki bo zam tou si m pa twonpe m. Kòm e an palan de peyi kap vann nèg yo zam nan. Ou ye menm kote tout soti wi. An m pa konnen sa e ou. Non kounya ou pral di m e se konnen m bezwen konnen. Enben zam mwen an m pa konn kote l soti non e wè m wè yo lan menm wi. Kòman se wè w wè l nan mwen lan? Li disparèt li vin tonbe nan men w swa? alèz humm. Ebyen ok freo antouka men e dim non kounya kisa wap di la. Pou pèp yeah popilasyon an yo menm sa map di pou yo map fè popilasyon an konnen e jan bagay la vin dejenere lan kwadèboukè a epa mwen menm. Paske nèg mwen yo poze tèt frèt. E pou moun ke ki pral tande sa map di a, yo ka yo ka rele w yo fè w konnen ke e jan bagay la vin dejenere a e pa kòlè. Sa ka rive moun nan pè rele w pou l di w sa, paske gen dwa gen gratè ki kanpe bò kote l kap tann lè l fin di w sa pou l vin di Nèg ki ki koz sa ou vin di w sa ou vin di nèg la sa konna konna nèg la li gen dwa pè pou l pa mouri li gen dwa pa pè pou li pou l rele w pou l di w sa men pou moun ki ap tande m yo m panse ke si pou sa p viktim yo yo ka di w Gen gen de bagay kap pase la nan kwadeboukè la ya epa baz kòlèg la Men epa epa kòlèg ki nèg fèl kòlèg kès ki fèl kès kap fèl menm epa kòlèg. Oh m pa ka di w kiyès ki fè l non bòs mwen m konn tèt pa m m pa konn tèt moun. Men se nan kote se se se nan zòn kote w ap dirije a sa ap fèt men m panse ke kanmenm ou e ou konn Se kiyès nan ki zòn kote m ap diri se nan zòn kote m ap dirije a men epa sèl mwen menm ki gen baz nan zòn nan monchè. Non m panse si tout fwa ke baz 400 mawozo se li menm ki mèt kwadeboukè. Si gen yon bagay ki fèt ki mal, 400 mawozo sipoze deplase pou yo al konnen ki sa k koz sa pase. Non, si gen yon bagay ki pase ki mal, e pa 400 mawozo ki pou al deplase. Non, se nou menm ki dirijan pa, paske lapolis pa ka antre anba, pa gen okenn moun ki ka antre anba. Non monchè, la mwen ap deplase pou l al konnen ki sa k pase, ki sa k pa pase. Mwen pa ka di e mwen ki pou deplase, paske e pa mwen ki ban òd la. Depi m di ou menm. Se toujou baz 400 mawozo paske se avèw map pale. Wi depi ou di se depi ou di mwen menm ou di baz 400 mawozo men Alèz. 400 mawozo pa gen yon sèl chèf gen bawon plèn gen chèf gen gen premye gen dezyèm gen twazyèm. Sa vle di bawon plèn nan se pa li menm ki chèf la? Bawon plèn nan li menm se li menm ki wa. Ok. Wap gade imajine w. Anba pikan gon bagay kap dewoule la, de a fè kadejak, fè kadejak sou moun, antre lakay moun nan, fè kadejak sou moun nan, bat moun nan, one. Bagay sa yo, fò yo ta gen yon, fò yo ta gen yon sispandu ladan yo wi. Ok. Yap vòlè moto ti malere, yap yap yap yap yap e yap yap yap vòlè moto ti malere, yap fouye chofè kamyonèt, an sa pa dwe fèt, yap ya ya yap fè kadejak sou moun sa pa dwe fèt an, men sèlman m konnen plent ki vin jwenn mwen ke nèg anba pikan ap plede fè kadejak sou moun. E dezyèm plent ki vin jwenn mwen ke nèg Djaboul avèk nag Marasa ap fè reyinyon pou yo fwape Doudoun. Bon se pou mwen depi demen yo ta sipoze kòmanse fwape l anpi pou moutre nèg yo kòman bagay yo ye. Men lè sa, kwadeboukè bal cho kounye a, men kounye a Non inòsan. li pap cho, map fè sa poum fè anpi n tou pran blòk la. An sòti m Djaboul, m rantre Big Bwaye. E wè sa yo te vle m fè l. Ok. Eeh m di nèg yo toutotan yo poze m poze. Men toutotan yo yo fache m pi fache pase yo. Eeh m pa gen pwoblèm bal m pa gen pwoblèm zam.